Deblozay, eskonbrit pete medam e mesye, ebyen nou konnen jodi a ki se 17 oktòb 2022 a, e te gen gwo leve kanpe nan peyi Dayiti nan dat lamò papa Desalin E donk ki jodi a la a, eben gen anpil anpil leve kanpe ki tap fèt, e presizeman devan anbasad amerikèn, e donk anpil anpil militan debake, e sa w tande a la a, deblozay pete, lapolis ben e souke anpil manifestan, anpil militan, e nou konnen lapolis ki yo menm prefere mouri Ke yo kite e donk dezòd ta fèt devan anbasad amerikèn nan epi lò n konnen ke e anpil polisye pa ka touche nan pnh la e men gen anpil nèg tou ki yo menm e prefere kanpe devan anbasad amerikèn ap bay sekirite alòske ayiti la bagay yo grav e ben jodi a la gen lidè pitit Dessalines nan Moïse Jean Charles ansyen senatè ki li menm jan sa te anonse a ebyen misye souke devan anbasad amerikèn e misye fè gwo gwo gwo menas e donk nou pa konnen kisa ki pral fèt nan jou kap vini yo la men jodi a la Moïse Jean Charles di prèske tout sal te dwe di paske E nan kesyon ensekirite, nan kesyon gaz la la, nan kesyon e lame ou byen nou ta di solda e ki gen pou antre nan peyi sa a, Moise Jean Charles li menm ki pa dakò e donk e desizyon sa a ke Ariel Henry li menm li pran nan tèt peyi a pou fè e byen militè etranje antre vin sou sòl peyi Dayiti alòske pnh la la nèg yo ka travay, nèg yo gen volonte, gen anpil polisye vrèman ki nan vòlò, gen anpil polisye ki nan move dosye e konsa tou Gen anpil bon polisye ki yo menm kenbe dinite yo toujou enben Ariel Henry prefere antre ak blan nan peyi a olye ke l bay ti mesye yo materyèl olye l bay ti mesye yo ekipman pou nèg yo kontinye ebyen fouke bandi pou nèg yo kontinye mete bandi anba kòd ebyen medam e mesye nou pral fè nou viv kòman sa te ye jodi a e kòman donk gwo leve kanpe sa gwo manifestasyon sa Li menm t ap dewoule devan anbasad amerikèn ou sou kanal pò la. TV lakay Haïti pwen kòm medam e mesye nap tounen pou yon pwochèn video. Yo ba nou limit nou. Yo di yap mete nou nan menm panye a bandi yo. Ay nou menm tou, yo vle fè nou konprann ke nou se bandi tou. Èske nou se bandi an reyalite? L'ONU mande Etazini vle antre an Ayiti. Nou gen plis ke 16 inite nan peyi a. 16 inite sa yo tout ka mete lapè nan peyi a. Epi ak mobilizasyon pèp sa, 600 mil moun ta mobilize avèk 16 inite sa yo pou yo ta di Babekyou monchè remèt zam yo. Li pou l pa remèt zam? Pou al vizite Izo menm jan pou Izo pa remèt zam? Non. Nou pa vle fè l. Nou bare pèp la. Nou pa vle l antre nan anbasad. Mwen m vle antre nan anbasad. Tounen do nou pou n antre nan anbasad. Paske sa e tè Desalin nan pou nou defann. M prè si nou pa lach. M prè. Vin sakrifye m. Vin sakrifye m pou Ayiti m vini. Si nou pa sakrifye m, ban m dirije peyi a pou m met lòd. Si m pa ka pran kouto pou san m koule, pou peyi a libere, ban m tèt peyi a pou m dirije l pou m met lapè. M ka pa la Babekyou. M ka pa la Izo. M ka pale a Kris la. Dem pase nan tout geto sa yo nèt. Nou bezwen jèn prezidan. Yon jèn lidè. Ou sonje Luc Zamallo gen te bay tèt li pou Ayiti te libere? Fè menm jan. Al de yon kouto. Vin koupe gòje tout moun. Pou san m koule pou peyi a. Se nou menm. Se nou menm k ap pwoteje bandi yo. Se nou menm k ap pwoteje piyaj yo. Se nou menm k ap pwoteje vyòl yo. Se nou menm ki fè pèp sa a. an fè sa lap fè a. Destinasyon an se palè li ye. Antre pou n antre nan anbasad. Pase tès sa mizou dwat. Olye m pale Dèlma, olye m pale Pòtoprens, m vin Taba devan anbasad Tonton Sam nan. Gade l wi! Meli anbasad tonton sam nan nou wè yo me yo yo la yap gade nou me yo yo la tonton sam premye deklarasyon tonton sam an ayiti son gran peyi ayiti son gran peyi ayisyen yo nou gon nasyon nou gon leta nou gon teritwa e son pèp dign son pèp gran Nou pa yon eta nan Zetazini. Nou pa yon pwovens nan peyi Lafrans. Nou pa yon pwovens o Kanada. Nou yon peyi apa antyè. Pou ki sa jodi a? Pou se Etazini ap voye delegasyon sou delegasyon? Ak ki moun yo pale? Avèk esklav a talan? Esklav domestik? E? Jodi a, nou pitit Desalin yo, nou pa twouve nou nan ank sa a. Ameriken yo, peyi Dayiti gen yon lidè jodi a, yon lidè ki diy, ki enfliyan, ki gen gran kapasite, e pèp la kwè ladan l, pèp la renmen l. Ameriken, gen yon jenès ki eklere, yo sou tout rezo sosyo yo. sak pa sou rezo sosyo yo gran ou gon klas mwayèn kew fin avèl men ki entèlijan jodia dyaspora eklere sa w te ka fè nou 3 mwa de sela jodia w pa ka fè nou li 18 novanm ou wè sak pase si Ariel pa demisyone li pap janm gen somèy gade mesye bank yo tande mesye bank yo Si n pa korije kaye nou, n ap pèdi sak, n ap pèdi krav. Ou wè nou rive yon kote, nou p ap mande bank nou anyen ankò. Nou p ap mande bank yo desann dola. Nou p ap mande yo ban nou dola. Men, nou pral rive yon kote, mesye bank yo pral kriye si yo pa chanje fizi zepòl. Konnye a, Ariel Henry. Ariel! Ou gen anpil tan pou kouri, ou pa vle kouri. Si w kite Ariel, ou kite pèp la pran desizyon l. Tout bon vre, tout lajan w fè, ou pral pèdi l. Ou pral sibi yon dechoukaj, bagay m pa konn vle repete. Semèn k ap vini, se lakay chak minis yo nou pral fè manifestasyon. Pèp Ayisyen, idantifye pou mwen. kay chak minis nan Pòtoprens. Nou pral manifeste nan 2 jou 3 jou k ap vini la yo devan kay yo. Apre sa, nou pral pale ak minis yo. Minis yo, minis yo, n ap pale avèk otèl yo. Pa resevwa minis, sonde otèl yo. Pa resevwa minis. Otèl ki resevwa minis ou mele. Nou pa gen solisyon pou Ayiti. Depi apre endepandans nou. Depi apre endepandans Ayiti nou pwouve l. Nou pa vle sa. Nou pa vle Kanada. Lè yo pale de Kanada son fòm wi. Pase pèp Ayisyen nan dòmi. E sa rele diplomasi pa ipokrizi. Sa vle di ke pwiske yo konnen Kanada. On dirè ke yo fè mwens dezas Ayiti. Yo vle pote Kanada pou vin mete nou. Pou vin andòmi nou. Apre pou Etazini vin anvayi. Nou konprann. Contre le neocolonialisme Viv Kemi Seba Viv le panafricaniste Viv BNZ Nou vle koperasyon Ayiti Wisi Viv Assimi Goïta au Mali Non a la politik etranjè oksidantal Non a l'ONU en Afrique Non a l'ONU en Haïti Canada n'a pas de solution pour Haïti Ils sont des monstres comme les Américains Voilà Canadyen yo te vòlè 10 milya dola pou Ayiti sou prezidans Paul Eugène Magloire Nou pap bliye sa. Kanadyen yo, yo te vini rekipere pwòf nou yo, pwofesè entelektyèl nou yo, sa k pa t vle ale yo te tiye yo. Nou pa bliye krim sa yo. Non o Kanadyen, non o Ameriken, ki sa nou vle? M toujou di l, nou bezwen yon polis endepandant k ap ini lapopilasyon l lan, k ap byen touche, yon salè nòmal pou yo byen touche, pou yo gen asirans lojman, asirans sante, pou yo touche byen. Se sa n bezwen. Nou bezwen yon lame endepandant pou nou. No ameriken, no kanadyen. Viv la Russie koperasyon Haïti Russie. Jodi a ankò yn. Pèsonn pa gen dwa di m ki sa m dwe fè. Jounen jodi a, polisye sa yo, antre anbasad amerikèn, al ouvè anbasad la pou m antre, pou m al bay mesaj m ap fè pase a. Pa pouse m, frè m, ou gen drapo Ayiti sou ou. Kalme vou. La a se tèm ni ye. Èske, e la Babekyou ame, e la Krisla ame. Pa di nou, si nou pa vle m travèse pou m al bay mesaj la, touye m. Pran yon kouto. Pran yon kouto. Frère, calmez vous. Al ouvè anbasad la pou mwen te pou m fè pase mesaj la. Al ouvè anbasad la, tout moun gen dwa pou antre la, pase sa se tè manman m ak papa m, tè zansèt mwen yo. Tè Desalin, goumen, nou goumen pou libète sa. Calmez vous mon frère, calmez vous, calmez vous. Frère, brother, m pa nan limit. Banm aksè pou m antre nan anbasad la pa barem pa barem se anndan map antre anndan map antre si nou paka gen kè a madam laali pou nou pran kouto pou n sakrifyem menm jan nou fon fim jezi banm antre m bezwen dirije peyi a pou met lapè babekyou ap tandem pasem konn pase nan tout geto yo kris la ap tandem vwala antre frè. Frère, antre, al libere manman w a papa w. Al libere peyi w la. Al libere peyi w la cheri. Please. Ou se Ayisyen. Ou se Ayisyen. Hey, ann chante Im Nasyonal peyi Dayiti avè m. Pou le peyi. Ann ale. Ann ale. Mouri a bon. Mouri a bon. Patri ou la mò. Depi se blan an kap fose nou hein Solda ameriken ap touche byen polis lakay nou hein yo paka touche byen yo inyore nou trop nou bezwen asirans sante manje nouritu lojman pou la polis la mesye le jounalis bonm non vle nou se desandan ancestral desandan zansèt yo map antre anbasad ameriken ma se la la se la se la se la se la kreye kawo